Nou, moun Mirbalè, ki toujou gen abitid ap batay nan zafè chanjman peyi sa a, ki tout apran ak gran paran nou ki se Jean Philippe Do, ki te prezan nan siyati lak endepandans lan o Gonayiv, ki te pèmèt Tousen Louvèti, Desalin, elatriye, pase an revi a ment repriz lame endijèn lan, Pou n te kapab ale mennen kanpay de lès. Kit Tousen Louvèti ki te vini la a pou redije konstitisyon 1801 an. Donk Mirbalè toujou, byen avan egzistans nasyon sa a, t ap batay pou n kapab fè yo respekte dwa grandèt pèp ayisyen an. E nou menm ki se eritye, ki se desandan moun sila yo, nou kenbe flanbo a pi rèd pou nou kontinye. Nan jenerasyon pa nou an, anpil pati politik toujou òganize gwo kongrè yo nan vil Mirbalè. Dènye a, se te 8 septanm 2019, lè Alternativ Tèt Ansanm nan t ap lanse isit a Mirbalè, otèl Roseau Plaza, se nou menm ki te akeyi yo e pou n te kapab mennen ren batay la. Malerezman, nou pran souflèt. Malerezman, batay la pa abouti ak rèv li. Èske sa dwe fè nou kanpe? Dwe fè nou sispann batay? Nou di non, nou kontinye ap batay nan kesyon sa a. Se rezon sa a ki fè ke, apre tout batay sa yo avèk MOSEC, Lakou Dubai, nou vini avèk yon gwo konnsansis lajman laj nan vil Mirbalè ki kreye yon gwoup ki rele Kanpe La Leta. e se yon enstitisyon ki li menm k ap travay seryezman, ki reyini tout gwoup òganize anndan vil la pou n pote revandikasyon pèp la ale pi bon pi lwen. Nou pa vrèman rete, m ta di, san ke nou pa konprann moun ki tonbe yo, fanmi moun ki viktim yo, tankou 6 moun ki te tonbe nan lit la pandan 3 zan n t ap mennen an, pami yo jounalis Néhémie Joseph ki pral gen 3 zan Jiska dat lajistis poko janm di anyen pou li. On dam, manman 3 pitit, Sherley St-Cyr, yo asasine l, kriminèl yo kontinye ap mache, taye banda, bay moun presyon anndan vil la, lajistis pa arete yo. San konte zanmi nou ki te nan batay la avèk nou, anpil nan yo ki nan prizon, yo 5, pami yo Jean-Yves Gaston, di reziye, kote jij enstriksyon ap fè machandaj e yo pa kapab libere moun sa yo. Wi, gen anpil moun ki te viktim. Nou fè konsta peyi a, kote ke nou wè pèp la ap soufri, moun pa ka sikile, epi, sa k pi rèd la, politisyen rat do kale, yo menm, y ap fè manèv pou yo kapab fè bè yo sou do peyi sa a. Sa revòlte nou. Nou fè anpil konsiderasyon pou moun kote yon peyi degrengoch, fin degingole. Moun yo pa janm vle pran desizyon pou yo pran an. Nou reyini, nou reflechi, nou poze anpil pwoblèm e nou sòti ak yon pwopozisyon ki pral pèmèt tout moun retwouve yo. Nan ekip la, nou genyen Senatè Gregory Chevry, antreprenè, Nonm ki toujou ap batay avèk nou, se li menm k ap lead mouvman an ki gen pozisyon an lan men l e ki pral adrese avèk tout nasyon an pou retire peyi a lan sa ke l ye la a. Nou swete nou tout nou pote atansyon k ap swiv lakay nou. Ke nou, sitwayèn ak sitwayen Mibalè, moun depatman Sant, Moun ki sòti nan rès peyi a ak reprezantan Ayisyen k ap viv nan peyi etranje te reyini anba chapo Mouvman Sosyopolitik Kanpe Laleta nan vil Mibalè nan dat ki te 20 septanm 2022 a pou yo te brase lide sou kriz sosyopolitik sa a ki lage peyi a nan katchouboumbe san parèy li ye jounen jodi a kote Tout pitit peyi a kap viv ke isit ke deyò nou pè nou wont di se ayisyen nou ye. Rankont sila a te pèmèt dirijan kap mennen mouvman kanpe la leta travay sou yon pwopozisyon pou pou arive retire peyi a nan kriz li ye a pi vit e pi byen kote tout moun tout moun ap ladann. Nan sans sa a. Mouvman Kanpe La Leta a mande aktè sosyopolitik yo pou yo kòmanse dè jodi a, san pèdi tan, fòme yon asanble deliberativ kote gwo desizyon pral pran anndan l nan tèt kole ak reprezantan enstans sa yo. 1, N ap gen yon reprezantan Akò Montana Penn, Gre ak Lwizyàn. N ap gen yon reprezantan akò 11 septanm. N ap fè vini 6 reprezantan pati politik ak òganizasyon sosyete sivil ki pa t patisipe nan youn nan akò sa yo. Tankou, n ap gen reprezantan federasyon òganizasyon fanm yo, reprezantan sektè prive afè, reprezantan Federasyon Sektè Peyizan yo, Reprezantan Federasyon Òganizasyon Sosyete Sivil Òganize a, n ap gen Reprezantan Relijyon pou Lapè, n ap gen Reprezantan Sektè Inivèsite a, elatriye, k ap anndan. K ap reprezante nan 6 moun ki pral vini pou reprezante pati politik ak òganizasyon sosyete sivil yo ki pa t patisipe nan akò a. Kounye a nou pral gen 3 reprezantan k ap sòti nan chak depatman jewografik peyi a. Fwa sa a, fòk pwovens yo, fòk peyi andeyò yo, fòk yo reprezante tou. N ap gen 3 reprezantan ayisyen k ap viv nan peyi etranje yo k ap sòti anndan òganizasyon politik ak nan sosyete sivil òganize a. Fòk dyaspora ladan l. Nou pa ka tout tan pou nou di se dyaspora yo le, yo ye, yo la sèlman pou yo voye lajan pou pou grann yo, pou matant yo, pou pitit yo. Lè nou bezwen yon kichòy, nou rele yo, men yo menm yo pa ka patisipe aktivman nan desizyon k ap pran nan peyi nou. N ap gen yon reprezantan pouvwa jidisyè a. N ap gen yon reprezantan, n ap gen 3 reprezantan manm laprès, men yo menm y ap vin kòm obsèvatè. E n ap gen 2 reprezantan kominote entènasyonal la k ap vini kòm obsèvatè tou. Se ansanb moun sa yo ki pral fòme asanble sa a Sou fòmasyon yon konsèy prezidansyèl k ap gen 3 manb. Yo menm, y ap genyen pou yo vote prezidan konsèy la ki li menm pral jwe wòl prezidan repiblik la. Apre sa, y ap gen pou yo travay pou yo vote yon premye minis. Paske nou di fòk lèt konstitisyon an oubyen lespri konstitisyon an respekte anndan akò sa k ap sòti, ki pral sòti a. Fòk nou gen yon gouvènman a de tèt, yon gouvènman, jan yo di l la, bisefal. Yo pral fòme yon ògàn k ap gen pou kontwole pouvwa egzekitif la nan tout sa li pral gen pou l fè pandan peryòd tranzisyon an, sa nou ta ka rele yon paleman. L ap gen tou pou l travay pou l tou bay nouvo gouvènman sa a misyon l Ak sou konbyen tan tranzisyon sa a pral dire. L ap gen pou l travay sou manda tranzisyon an, sou dire tranzisyon an. Asanble Deliberativ la pral pran tou tout sa l te jwenn nan sentèz ki te fèt nan Akò Vètyè a pou l ka remèt nouvo gouvènman sa a liy ke l pral gen pou l suiv pandan Tan tranzisyon an. Nan sans sa a, mouvman sosyopolitik kanpe la Leta mande tout aktè sosyal yo ak politik yo, tout fòs viv nasyon an anbrase, silvouplè, anbrase pwopozisyon sa a ki mete tout moun ladan l lan. Ki pral ede n fini ak tout chire pit, tout divizyon nan peyi a. Konsa, aktè yo ap montre yo tande rezon, yo tande kri popilasyon an k ap soufri nan zo l, nan chè l, jis nan mwèl li. Nou menm manm laprès ki reprezante n, ki prezan la maten 25 septanm sa a, ede n. Ede n sansibilize rès sosyete a sou pwopozisyon sa a ki pa vize enterè pèsonèl ni enterè yon ti gwoup moun pou l ka rive fè chemen l. Se yon pouvwa nou ye. Se sa k fè nou te done n lapen n e n ap pwofite tou pou n remèsye nou pou sakrifis nou pou nou la jodi a Mibalè. Nou remèt nou chay la. Nou remèt nou konba a. Pou n ka sansibilize tout moun pou yo ka mache nan pwopozisyon sa a pou chire pit la ka fini anndan peyi a. Se sa fè m ap mande tou tout sektè ak tout moun k ap fè pike devan an pou yo fè pwopozisyon pa yo, pwopozisyon k ap bon pou ti gwoup yo, kanpe la. Kanpe la bay pèp reyèl la, bay vrè ayisyen yo, bay Ayiti an jeneral yon chans. yon fwa pou tout pou n koupe fache avèk afè tranzisyon sa a kote n ap gen yon tranzisyon k ap reprezante tout moun. Mwen di viv yon laj konsansis lajman laj. Viv pèp ayisyen an. Viv Ayiti. Ke Bondye beni Ayiti. Mwen menm, mwen kwè ke jodi a, nou menm an nan mouvman kanpe la leta, Nou pa menm, lè n ap reflechi isit la, kote nou reyini la a, nou pa menm panse ankò, ni pale ankò de afè de Leta sa a. Nou pa, nou pa menm panse ni pale de Ariel. M te di l deja sou yon radyo sè, nou konsidere Ariel tankou yon kadav. Pou nou se le pase. Paske nan tout lè peyi, kote yon pèp an antye leve kanpe, nan tout 10 depatman yo, nan tout seksyon kominal yo, pou yo mande yon gouvènman yo pa vle l ankò, kouman jodi a nou menm nou ta ka panse al nan eleksyon avè l? Ariel se kontinwite phtk ki jodi a sou 12 an, 11 an, 12 an ki gen pouvwa a nan men l. Poukisa yo poko janm kapab mete kanpe yon. Konsèy elektoral. Peyi a rive nan sitiyasyon jodi a kote tout enstitisyon kraze. Sou kisa l pral baze l pou l fè eleksyon sa a? A ki konsèy elektoral? Kiyès ki pral reprezante l? Li fè plizyè tantativ depi sou prezidan Jovenel anvan lanmò l pou yo te fè konsèy elektoral. Sa k te la a, ke l te erite a, ke menm pati l te fè a, tout demisyonnen an blòk. Alò nou menm, se nou k ap pi nayif anndan yon mouvman ke nou rele kanpe la leta pou n ta pral mande l fè eleksyon. Kou nou kite la, nou pral kontinye pran baton peleren nou. Nou kòmanse ap fè konsiltasyon nan tout kwen peyi a. Nou kontinye ap fè konsiltasyon nan tout seksyon kominal yo. Kote jodi a, nou vle 2 moun lè ke yo reprezante zòn yo, yo vin nan asanble deliberativ sa a, pou pa gen yon moun ki ka konteste l. L ap pran le tan ki l fo. Nou pa gen oken kadav gate ke n ap kouri avè l. Nou gen plis ke 200 zan nou nan sitiyasyon nou ye a. Se pa yon semèn, se pa yon mwa, se pa ta 2 mwa k ap twòp pou nou pran. Se asanble sa a ki pral defini ki lè tranzisyon ap kòmanse avèk tout manda l. Merci bien. Mirbalè, jan n te di l deja, se yon kafou. Se yon vil ki byen plase pami 13 komin depatman Sant lan. Se yon vil ki gen yon wout entènasyonal ladan l. Nou ap pale ak moun yo an moun de byen. Nou fè pwopozisyon. Men popilasyon an tou, yo sou beton an. Donk si yo konprann, yo kapab touye moun ankò jan yo te touye moun pou nou la yo. Yo ka pote boure sou vil la, yo mèt fè l. Men popilasyon an li motive, li mobilize. Ou wè kantite moun ki sòti nan lari chak jou. Donk se popilasyon an ki tande kri yo e se yo k ap defann, k ap fè sa pou yo fè a kòm fòs kontrenyant ki pou pèmèt aske yo tande vwa yo. E nou di l deja, nou pa pral aji sou le konjonktirèl. Pwoblèm ki la, mouvman kanpe la leta a, li bouke avèk fanm k ap mouri lè y ap akouche, timoun k ap mouri. Nou bouke ak zafè timoun ki pa ka al lekòl, paran pa ka voye timoun lekòl. Nou di kanpe la leta. Nou bouke ak yon leta chak ane de sitwayen ap viktim de aksidan, top aksidan bay yo chak jou, se pa Bondye k touye yo, ni satan, men se paske leta li iresponsab. Kanpe la. Se yon mouvman ki striktirèl, ki ap travay nan nivo sansibilizasyon, edikasyon, pou moun yo konprann jan y ap viv la ke se pa jan moun viv sa. Donk ki pral pèmèt nou rive charye gwo pwoblèm ke leta a genyen. Se pa dosye Ariel ke n ap pale la a. Donk menm kan Ariel la, li pa la, nou menm nan mouvman sa a, n ap kontinye kanpe pou n kontinye fè leta sa a pou l chanje. Se sa n bezwen.